Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon avan m kòmanse emisyon sa. M ta vle fè yon ti pale avèk responsab yo nan peyi a, les gens qui disent etre premye minis, senatè, chèf lapolis, e anfen manbo di gouvèneman paske nou rive nan yon moman la a m ta kapab di m ap mande chak moun sa yo, pèsonalite sa yo nan peyi an, èske yo santi gen yon peyi ki rete ankò? Èske sa ki rete a la a se pa yon veritab lespès de bourbier kote ke pa gen moun ap viv ladan l ankò. Paske si te gen moun ap viv nan peyi sa aparaman m panse ke anpil sektè ta mete tèt yo ansanm, kòmanse pa otorite yo, epi pou ta di ben il faut faire quelque chose pour ce pays. Paske lè yon pèp ap mal viv, espwa li se sou dirijan yo. Jean Emma. E m pa sèl moun ki retwouve li nan sitiyasyon sila. Paske gen de bagay k ap pase nan la repiblik e koute on a kòm lenpresyon ke leta li fè silans. E fò m di w byen ke lè on nèg ou se chèf, ou se responsab, ou se premye minis, ou se senatè, ou se minis jistis, ou se chèf polis, gen on seri de bagay k ap pase, imedyatman yo pa entèpele konsyans ou, y ap rive sou ou. M pa bezwen remonte yon istwa ki tou pwòch pou nou kapab konprann oubyen pou n ilistre sa n di a. Men gen yon seri de bagay k ap pase, se grav. Mwen fè ti antre an matyè sa a se pou m di nou ke gen yon krim ki pase, se onivo de Martissant. Yon nèg, bandi sezi machin li, li bay 83 mil dola, yo kontakte l pou remèt li machin nan e finalman, on l'a assassiné. Se grav wi mezanmi. Joly Kerson, se non chofè sa ki se pwopriyetè machin nan, nèg ame touye l. Fòk nou di ke viktim nan li gen 42 lane. Se papa 6 timoun. Yo bat li avan yo touye l. Paske yo te kontakte li jisteman pou te kapab remèt li machin nan. Men lè li rive, se sa ki t ap tann li. Si l te konnen li pa t mete pye. Daprè pitit sitwayen an. Joly Kerson te deja bay 83 mil dola ak nèg ame sa yo ki pran ni an otaj e finalman yo asasine l. Fanmi an malerezman pa jwenn kò a paske daprè dènye enfòmasyon yo, yo jete kò sa yon kote pou fanmi an pa jwenn li. Men machin sa nèg yo pran an se te sèlman machin sa ki te sous revni fanmi an daprè youn nan pitit gason Joly ki t ap pale larmozyèl. Nou pral vini avèk kelke resi tout talè nan emisyon sila a. Men mezanmi ou menm kap tande nouvèl sa yo konsènan peyi Dayiti, se di wi. Genyen Renol Etienne ki gen 27 lane, yo rache misye nan yon chanm otèl Island Disco. nan lanwit vandredi 11 pou louvri samdi 12 mars nan katye ki rele sou chan nan Pòdepè. Daprè enfòmasyon ki releye pa bò kote Rezo Nòdwès, nan rapò ki redije pa bò kote jij de pè Paul Blanc ki li menm te sou lè lye pou kapab vèbalize sèn krim nan, ebyen yo wè gen anpil kout kouto sou kadav la. Viktim nan sanble te blese ak kouto avan yo fin rache rès kò a. Jij de pè Paul Blanc otorize pou kapab leve kadav la, te kòmanse bay sant e swit ak reyalizasyon pwose vèbal la, fanmi defen an antann òganize yon fineray nan yon brèv delè an rezon kadav la ki kòmanse bay sant. Jij de pè Paul Blanc evoke tèz Yon asasinay ki fèt kont viktim nan an rezon endis oubyen eleman li kolekte sou plas. Li anonse ouvèti yon ankèt yon mannyè pou kapab tabli verite sou egzekisyon sila. Gen 8 moun yo jwenn nan otèl la, lapolis mete men sou moun sa yo pou yo kapab bay eksplikasyon. Yo pa di ke. Krim toupatou nan peyi Dayiti. Peyi sa pa gen yon jou m ta kapab di li respire paske chak jou Bondye mete se tèt chaje pou peyi Dayiti. Gen yon ti videyo ak yon deklarasyon ki rive jwenn nou, se konsènan lekòl JB Damien. Bagay yo grav lotbò a. Videyo a ansanm avèk vòys la esplike tout bagay. Wè men kijan JB Damien evolye moman la. Tout elèv fèmen fèmen direksyon an mèt yon machin epi pou yo jwenn pwofesè pou yo jwenn ekipman pou yo travay yè nan fè pa okouran de sa men kisa men nan kisa je medam yo tonbe pou le moman men kijan bagay yo ye la tout bagay deyò pa gen anyen kap fonksyone. Salut bonsoir Salye tout moun men m voye sa spesyalman pou Harold Poudre sou konsènan de lekòl Jube Damye jan w ap gade videyo a la lekòl la on sanse bloke akoz de INFP avè se pwofesè yo ap travay vrèman men nou menm n ap pran teyori nou pa janm ka fè pratik Sa vle di ke pwofesè yo revandike, yo kanpe pou yo jwenn kòb pou yo fè pratik pase lekòl la gon kont ki bloke UNFPA pa bay aksè pou a pou yal ladanl se sak fè yo sanse bloke lekòl la epi lekòl la tou gen Gen yon kèk fot ka fèt ladan l. Konprann. Ma pou yo fè yon liv pou ou anndan an, y ap fè kou pou ou men laplipa de pwofesè yo se kòb y ap fè sou tèt moun. Si w ap gade byen, ane pase, elèv dezyèm ane yo gen yon liv lan men yo, yo te achte l nan men Madam Charles. Madame Charles e yo te achte l 500 goud vrèman. Men pou le moman la a, m tande l ap vann li 1000 goud bay elèv premye ane yo. Elèv premye ane yo mande si l ap fè liv la, li bay yon grenn elèv li èske li men yo menm Yo pap ka fè kopi ya aprè. Yo ka vini mwens kòb nou madam nan ap pèswadel di se lan men yo poul achtel nan menl poul achtel yo pap ka yo pap ka achtel nan men lòt moun se se lan menl pou y achtel yo yo defann li defann pou yo achtel nan men lòt moun sa pa sa yo pap swiv koul vle di mil goud la se lan menl pou y achtel. E liv la nan menm pou achte l pou 1000 goud li pap monte pri li pap desann pri e 1000 goud la li chwazi vann li. M voye mesaj sa pou mèt e RL prod pou pase l sou konsènan de lekòl JB Damyg ki soti pou l kraze. Mwen gen chans tonbe sou ti video sa. An n gade l ansanm avè m. Pwodiksyon nasyonal la vin non sèlman enpòtan pou peyi a, men l pèmèt ke moun travay. Nou pase depi mwa de jen, moun pa ka fè wout la, men sepandan anplwaye sa yo ki la a yo toujou vin travay e nou toujou pwodui avèk nan mwayen ki bon malgre leta pa okipe nou. Lè yo di leta gen yon pwoblèm ensekirite, okontrè. Leta mawon. Men jodi a si n pa devlope kapasite nasyonal nou pou nou gen pwodiksyon pa nou modèn se nan lòt peyi nou pral genyen. E gen anpil moun ki pa envesti nan peyi a paske peyi sa e pa pa yo. Men nou menm peyi a se pa nou malgre difikilte, malgre pwoblèm. Fò nou envesti e fò nou fè l modèn pou nou konpetitif. Pou jodi a, mwen panse peyi sa a dwe gen moun ki pou ba l sekirite tou. Paske efò sa a ke nou fè, e pa tout moun ki ka fè l. Nou panse a tout lòt antrepriz ki fèmen. Nou panse a tout moun ki pèdi biznis. Se kapasite peyi a k ap diminye. Paske yon moun pa konte sou lòt, se sou tèt nou pou nou konte. Chak peyi gen pwoblèm pa yo, kovid, lagè. Ayiti bezwen kapasite. Unite nasyonal pal. Lè w plante plante berejèn sa a, sa pran 2 mwa edmi pou jwenn manje. Sa vle di ke manje a ou ka prepare l ke se swa mayi, ke se swa berejèn, ke se swa piman, se nan 3 mwa li bon. Donk si nou gon kapasite pou ke nou ka rive bay peyizan an angrè, semans, Ebyen nap wè ki manje nou ta pwodwi nan peyi a. Paske kounye a nou pa ka konte sou manje lòt moun. Nou pa ka konte sou manje lòt peyi. Dayè chak kou pri a monte nou rele anmwe paske l reyaje sou nou. Alò ke nap gade de chan sa a se berejèn e nou plante li a sela de mwa. Chak de mwa nou vann li. Chak de mwa nou gen mayi. Chak 2 mwa nou gen piblik. Donk li enpòtan pou ke nou konnen ke pwodiksyon nasyonal la se li k reyalite a. E dè ke gen sekirite nan peyi avèk pwodiksyon nasyonal ou kòmanse gen peyi. Espas ke nou ye la a se kote nou plante mango. Se yon plantasyon kote ke nou gen 500 pye mango. E se yon mango ki plante gen 2 zan kounye a li pran. E pratikman li gen 3 zan ankò pou l kòmanse bay mango. Sa se mango ki sot Latibonit, mango frè sik la. Se yonn nan pi bon mango. Nan 5 an, ou pral gen mango pou 25 an. Sa vle di lè sa a, ou gen dwa non sèlman ekspòte, men ou gen dwa tou jisteman pèmèt ke nan zòn nan gen plis mango. Sa vle di ke kesyon pwodiksyon nasyonal la, la a se yon kesyon denvestisman, se yon kesyon de prepare. Se pa sa Olbè? Wi, Dayèn gen pou ba yo bon gwo lanmè, paske mango sa yo nou wè la a, pandan peyi a lòk, ebyen pandan ke matisan lòk, moun pa ka vini la a, se Olmèt travay. Donk mwen kwè m te vle di nou, yon jèn gason ki li menm nan zòn nan nou vin jwenn li, epi lè n mete l o travay, ki fè ke nou rive la a. E se egzanp sa a ki dwe fèt. Yon peyi dwe gen kapasite nasyonal. Yon peyi pa dwe depann ni de lòt peyi, ni de blan. Yon peyi dwe depann de kapasite. E kapasite a, se ke. Dè ke nou fin gen teren an, nou ka gen dlo la, nou ka pwodui sou li. E se sa fè nan fèm lan, nou gen tout estrikti elektrik sa yo paske ou bezwen kanmenm kouran pou fè fèm lan fonksyone. Ekoute, se pa yn sòt de pwomosyon pou Youri Latortue, men eske n konnen Youri ap fè on bon ti travay? Men tande byen Youri, sa w ap fè la, m panse se on travay serye. Men pa mele l ak politik non. Ou konprann? Sa vle di, lè w ap fè malere, malerèz yo kado de twa katon ze, ou pa t oblije pran laprès. Paske depi w ap bay moun wè sa w ap fè a, li vin antre nan kad yon pwopagand. Paske m wè ou ka fè anpil bagay nan peyi an. Si w fè sa a la, w ap vann ze. wap plante mayi, wap bay berejèn, wap bay yon seri de bagay. Donk, si genyen 10 nèg ki te nan politik la k fè sa, nou tap gen 10 fèm. M kwè gon fèm Lanber tou. Men si tout nèg sa yo ki pase nan leta, de nèg ki tap brase nan leta tou, ta antre nan lojik sa, yo tap fè kichòy. Men sèl sa m swete ke lè Youri Latortue ap fè politik, ke lap fè politik. Men ou pa mele fèm nan avèk politik. Depi ou mele l avèk politik. Tout sa w fè yo, se lave men siye atè. Sa ka fè m konprann ke w ap pase sou fèm nan pou w al fè yon bagay. Èske w konprann? Swa pou vin senatè oubyen pou vin prezidan. Non, fèm nan pa dwe mele nan anyen. Tankou nèg isi, depi w wè y ap fè yon bagay, epi se tit bagay la ki pral pèmèt ke yo aksede nan yon nivo nan Leta. Antouka, kout chapo Youri, men depi w mele l ak politik, bon. li pa bon. Men non se le tan de koute atantivman anpil moun kap pale. E lè w tande moun sa yo bagay yo tris anpil nan peyi dayiti. Alò mwen menm se non pa mwen se Floriane Dorsainville e nou vin avèk yon pwofesè tou ki se Christelle Supino. Alò nou vini maten an pou nou te pale de madam Chantal jiska prezan nou poko janm jwenn nouvèl li. Nou yo pa rele nou, nou pa gen nouvèl li. E se li ki responsab lekòl nan rue Marcelin an, se yon lekòl pou timoun ki andikape, non sèlman mantal e fizik tou. E anplis de sa, madam Chantal son moun ki, yon bon moun li ye, son manman li ye pou tout moun, pou nou tout. Ravisè yo kenbe l, travay la oblije kanpe. Pwofesè pa ka travay, timoun ret lakay yo. E anplis de sa, Madam Chantal malad, li soufri tansyon, li fè suk e li soufri kolestewòl. E jiskaprezan nou pa konnen si li pran medikaman li, si li byen, si l pa. Nou pa gen okenn nouvèl ditou. E sa vrèman deranje nou. Sa vle di yo pa rele fanmi an? Nou pa janm pran nouvèl. Yo pa rele Kilè yo kidnape l ankò? Vandredi aprè midi. Yo pran Moren. Wi li te pou kont. A vrè di, a vrè di li te gon pwofesè li ki te akonpanye li fin depoze l epi aprè li menm lè li li ale epi aprè yo yo met men sou li. Aprè sa nou pa konn anyen. Yo te vin fè l, yo te vin rele nou. Jis pou n te mete minit sou telefòn li, m pa konnen si se pou te fè apèl aprè sa nou pa tande l ankò. Paske nou bezwen konnen ki sa k pou fèt, paske sa vrèman enkyete nou, paske yo pran yon moun, jiska prezan nou pa gen nouvèl li ditou, nou pa konnen si li anvi, si l gen pwoblèm, si li byen, nou bezwen ke ravisè yo lage madam Numa Chantal, paske nou tout bezwen l. Timoun yo spesyalman. Timoun andikape. Lekòl la se IES, Enstiti Dedikasyon. Enstitisyon Dedikasyon. Dedikasyon Espesyalize. Ok. Se sa. Se yon lekòl ki la kèk tan. Li anfas Rue Sainte Thérèse. Exactement. Se timoun ki gen pwoblèm li resevwa. Bonjou mesye Gerenel bonjou mesye Guerrier bonjou mesye Bobse mwen pase la maten an pou mwen fè krim mwen rive devan ravisè yo mwen gen mari mwen jodi a fè 19 jou depi ke li tap rete li tap rete kwadèboukè. Men yo kidnape li. Men nou te vin, lè yo te vin pran li nan vandredi, nan samdi maten yo fè l rele mwen, li pale avè mwen, li di m yo kidnape li. Anplis yo li di m konsa ke mesye yo pral rele m apre pou yo diskite avè m. Epi vè dizè diswa nan samdi, mesye yo rele mwen. Yo di m konsa ke pou mwen jwenn liberasyon mari m, m ap bezwen 500 mil dola ameriken. Mwen m kote fin di m sa, m tou fèmen telefòn nan paske mwen menm m pa konn, menm kòb sa m pa, m pa konn konte l, m pa konn kòman l fèt mwen menm. Epi aprè nan demen si Dye vle ankò, mwen rele yo, mwen di yo, bon, se yon malerèz mwen ye, kòb nou di a la menm konte m pa konn konte l e m poko janm konnen mesye a travay fè li. Kounye a yo di misye, se toujou konsa. M ap pale avè yo, mwen di bon, kòm mesye a gen fanmi, gen zanmi, mwen menm nou pa genyen nou menm nan men nou pou nou ta jere sa. Epi apre sa nou vin pale avè yo, nou ba yo yon premye ranson. Nan sou 8 jou mesye a nou ba yon premye ranson. Epi m panse y ap lage mesye a. Depi jou samdi a yo te fin pran premye ranson an, yo fèmen telefòn nan, yo vin ouvè telefòn nan lan lendi maten. Lè m rele ankò, yo fè mesye a rele m nan lendi. M di, Cheri, sa k pase? Sa k gen ankò? M fin bay sa k te genyen an la nan mande zanmi, fanmi, nou kontribye, nou bay sa k te genyen an. Sa k gen ankò kounye a la? Yo di, Kòb la pa ase. Fò nou jwenn, fòk mwen jwenn yon lòt ranson ankò pou mwen bay. M di, Ankò? Bon, nou pa, m pa gen anyen menm ankò. M pa gen ankò. Ou wè tout yo konn tout bagay m te pale a mesye yo m di mesye yo pap m di mesye yo son malere yo pap travay se kote yon moun ou ta prale ta pral tcheke yon ti kòb ou te pote lakay la epi mesye yo mande yon lòt lajan ankò li di wi yo di kòb yo m bay la pa ka fonksyone nan baz la lè m wè sa tout moun ki te bay deja yo pa ka al adrese moun sa yo kounya m fè yon dènye esperyans m te gen yon papye kay. Ni ala gon zanmi k mennenm al bay yon moun kenbel pou mwen. An aprè sa w fin bay lan kounye a se ti kay la nan l plane pou w te bay yon dezyèm tranch. Mwen bay dezyèm tranch lan. Mwen bay dezyèm tranch lan nan mèkredi swa byen ta m ale m riske vi mwen m pote kòb la ale ba yo. Yo di m y ap rele m. Lè yo fin pran kòb la? Wi, nan dènye ranson nan mèkredi. Yo di m y ap rele mwen. Epi m tou kanpe lè yo di y ap rele m nan te nan sizè di swa m ale m al kanpe yon kote pou m wè sa vle di si m ta tann apèl yo ankò lè m wè l fè nevè di swa nan blòk kwadèboukè epi m di bon pa gen espwa ankò depi jou mèkredi swa k sot pase la m pa janm tande mesye a ankò telefòn e sou sim mesye a yo konn rele m yo fèmen telefòn nan plat mezanmi m pa konn si pou m moute si pou m desann eksepte. Li ka fè 19 jou depi yo mete l an otaj. M pase la, se moun a moun yo ye paske m te toujou pale avè yo trè byen men gen lè san yo pa t ka konprann sa. M mande yo pou te libere mesye a mwen paske mesye a fè ipètansyon, li fè kè. Mesye a se yon moun, bon, m mèt di m a se yon moun ki donmaje, yon moun ki fè tout maladi sa, li fè etoufman. E m gen 5 jou la, jodi a fè m 5 jou telefòn nan pa sone menm m pa tande l. Kijan wap jere timoun yo nan sitiyasyon sa a? Menm zanmi ki te kòmanse kontribye avè m yo pafwa yo pase tcheke mwen paske se yon don kay m chita m pap fè dlo m pap fè dlo je. E mesye a konn pran lari. Li te se yon vye machin, yo konn a tout vye machin nan. An, yo konn avèk tout machin li tap degaje l lan? Wi. Nan ki zòn ou di yo te kidnape l? Kwadèboukè, bò Chilo. Menm lè yo pran machin mesye bobse a kounye a yo pran machin mari mwen ki ta yo ta al pran machandiz pou yon moun yo pran l kounye a yo lè yo pran machin nan bòsè tenbo yo rantre avè l kounye a yo rele mari m nan yo mande l kòb pou yo libere moun yo ak tout machandiz la kounye a l ale negosye yo mande l 50 mil dola pou yo bay machandiz la avèk tout machin nan Lè y ale, yo voye dam ki te mèt machandiz la al vin pran senkant mil dola a. Li vin pran l. Kon dam nan deplase, yo debake machin nan. Lè yo fin debake machin nan, lè dam nan rive vin debake machin nan, yo pran senkant mil dola nan men dam nan ankò. Dam nan te pot machandiz pou desan senkant mil dola, plis senkant mil dola fè twa san mil dola. Ki dola w ap pale? Ayisyen? Ayisyen. Ok. Wi. Kounye a, lè yo fin bay senkant mil dola a, yo fè moun yo ale, yo kenbe machin nan. Kounye a, yo di se yon lòt kòb pou n bay. Pou n pran machin nan. Kounye a yo rele mari m nan yo negosye avè l. Negosye yo kounye a yo vin soti a 40 mil dola pou mari m nan bay pou l pran machin nan. Kounye a mari m nan bay a negosye avè l di bon mayen kòb paske machin nan prèske te kanpe yon kote l pa t travay. Se paske m wè timoun yo ap soufri ki fè m rele chofè a m ba li l pou l machin nan al travay. Kounye a yo di fò w vin pran l. Kounye a mesye a bat bat li eskonte kòb la. Samdi a, dimanch maten yo k rele mari m nan nan kabann. Li di si l pa fin retire machin nan anndan an. Mari m nan ale a chofè a ata dwat la. L al pran machin nan. Lè l rive yo ba l machin nan. Pandan l ap soti, li fin soti a machin nan yo yo rele l tounen 3 mesye vin sou moto ankò ame yo rele l tounen. Pandan l tounen, yo mande l lisans li. Gen, yo mande l lisans li. Pandan yo mande l lisans li, li rele, Cheri, kote w ye? M di m lakay mwen. M t ap fè manje pou timoun yo. Sis timoun. M t ap fè manje pou timoun yo. Kounye a m di, li mande kote ti gason m nan ki pi gran. M di l pa la non, li te al chèche yon bagay, li gen kèk devwa l al fè. Kounye a m foure yon gad sou mwen san benyen. Pye atè. Li di enbyen pot lisans lan pou mwen Fontamara bò plas la. M ale Fontamara bò plas la lè m rive m pa wè l mwen pou mwen menm m konnen polis sa m konnen yo ba l machin nan m konnen polisye ki kanpe l Pou kontravansyon. pou kontravansyon. Kounye a m pran yon moto pou 40 dola. M ale Fontamara. Lè m rive, m konn machin nan, m pa wè machin nan, m pa wè mari m. Sone ma, sone telefòn mari m nan ap sone san repons. Sone telefòn nan ap sone san repons. Lè m fin resi jwenn li, li di, cheri kote w ye? M di, mwen m, mwen m Fontamara. Li di, chèche nenpòt chofè k ap vini, en, Pòtay, bay lisans lan pou mwen lè m ap voye vin chèche l Fonta, en, Pòtay. Kounye a m di, m pa konn okenn chofè. Men m pa t mache ak w, m konnen m, e ou menm m ap vin jwenn. E mezi 40 dola moto a m te pote, m konnen m ap jwenn ou pou m tounen avè w. Kounye a men m pa wè chofè, kounye a m ale mande yon chofè woulib, chofè a ban mwen l. M vini anba. Pòtay. Pòtay. Mwen kanpe, m sonnen, m sonnen, m sonnen, m pa ka jwenn li. M sonnen, m sonnen, m pa ka jwenn li, telefòn ap sonnen san repons. Lè m vin resi jwenn li, li di, cheri, talè, talè, yo mete m an otaj. M di, enben ok, talè m ap rele w. Kounye a tounen l rele, lè m, kounye a gen yon chofè, gen yon mekanisyen ki di, m santi w gen pwoblèm wi. M di m gen pwoblèm wi. Li mete m chita. M chita. M chita di tande m ap koudou. Lè telefòn mwen vin sone ankò, li rele m li di cheri kote w ye? M di menm pòtay. Men se kè l pral fè. Èske m ka ret pòtay mwen gen tire anlè a? Èske m ka ret pòtay e m pa konn anyen kote pòtay, m pa konn anyen pòtay m pa konn kote pou m ale. Si m ret pòtay sa m ap fè? M di la m pral lakay mwen. Kounye a menm nan, li di enben ale bò kot ti bis Dèlma yo chaje a kanpe pa voye moun vin pran lisans lan nan moun. Kounye a ma, li fin di m sa ase. Kounye a, m di enben ba moun nan nimewo telefòn mwen pou l rele m pou l ka vin pran lisans lan nan men mwen. Kounye a, li fin di m sa ase apre sa telefòn nan tou fèmen. Kounye a menm li pa gen tan pran nimewo a pou l ba moun nan pou vin pran lisans lan nan men mwen. Kounya mal bon ti machine kot delma yo chaje a kounya m pran lisans la m kenbel nan menm konsa dekwa si yon moun vin chèchel poum ka poum ka bay moun nan lisans la tande poum ka bay lisans la kounya rele marim kounya telefòn nan fèmen nèt telefòn fèmen nèt m paka jwenn marim kounya menm nan. Mwen moute, m vin mal mande chofè a woulib, yon lòt chofè woulib ankò. M di, m pa gen kòb, se yon lisans m te pot vini pou tèl moun. Silvouplè, n ka lage m Kafou? Yo ban mwen, m ouvè labouch, yo ban m, yo ban m bibit. M ale. Kounya lè m rive, m gon, m ret anba, m gon vwazen ki ret anlè m. Koute m di vwazen, m pa konn sa pou m fè non, men m ap rele mesye a m pa ka jwenn li. Misye di, men yo mande l lisans. Yo fin ban l machin nan, kounya l fè l tounen, yo mande l lisans. Kounye tout pawole yo lisans tankou mesye a ba yo yo pa yo pa libere mesye a sa map fè vwazen m kwè pap gaspiye mesye m nan a 6 pitit ki nan men nou an kounye a male m chita lakay la pandan m chita kounye a m te kite yon manje pou li kounye a son moun ki pa renmen vyann fri kounye a m di m di Kelanda pran vyann papa w la fril non lèl vini demen maten la manjel kounye a. M tande telefòn mwen sone pling m nan m prann yon lòt m vin kouri di li Gidès kote w ye la m di men m nan kay la wi Humm tèt chaje m di sa w di m nan tèt chaje ebyen mari m mouri li di m pa konnen non men adwat la vini li di yo sove l sove yo te mare yo 3 ansanm yo t al tiye yo yo sove l sove pandan yo sòti avèk chofè a yo mare chofè ansanm avèk Ali pandan l sòti avè l. Li menm li bat, li bat, li sove. Li lage kò l nan yon ravin, dlo, kò l apike vin tonbe, dlo a pote l ale. Men pandan dlo a pote l ale, lè l vin soti, l wè l soti bò kote l te yo te ba l kòb la e l al soti. Kounye a l bat, li li mete, li fè fason, li ba l kò l, li soti ankò. Kounye a lè l soti, li rantre yon kote, kounye a li ap mache prese, men l jwenn yon moun ki di l konsa, Kote w prale? Li di, Se yon bagay m pral achte yo pou chèf la. Kounye a li menm li gentan soti, li sot deyò. Kounye a mari m rete ansanm avèk, ansanm avèk, ansanm avèk frè a, ansanm avèk ak chofè a. Kounye a pandan mari m rete ak chofè a, yo de a ansanm. Kounye a yo pot nouvèl ban mwen. Li di, Jan m tande a, m pa kwè chofè a avèk tout a li pa mouri. M di l, Mouri? Li di, Enben, oke. Moun nan moute anlè a, m di vwazen, m di vwazen, men yo di entèl mouri, li di vwazen li men m ap rele yon moun, m ap di moun nan fè fason pou l konn si e vre. Kounye a lè l rele moun nan vre, li di moun nan fè fason pou mande si m konn si moun yo mouri. Kounye a lè l rantre, moun nan di se figi nou ki la, moun nan di a a voye. M di bon, m di oke, nou rete la, nou rele anmwe. Timoun yo ap rele anmwe, timoun yo ap kraze kò yo, y ap rele anmwe, vwazen an ap rantre. Tout moun di koman bagay sa fè fèt. Vòlè moun ki konn yo konn kidnape yo konn pran machin yo yo konn pran machin yo Donk se 2 moun ki mouri? Kounye a menm nan nou konn chofè a avèk mari m wi Kounye a yè lè nou rete vè yon lè gon moun ki di konsa cho m pa kwè chofè a pa vini Nou di sa w di Kounye a pitit mwen sa a, chèche yon lòt moun, chèche yon lòt moun. Ok, ok, paske mwen e pitit la ap ensiste l bezwen fon ti pale sanble li te pale avèk moun yo. Non, mèt pa pase la, mèt avanse la. Avanse la. Se pitit gason an. Pou jan nèg isit masakre m sou Facebook. Men bis mwen an disparèt. Yon bis ki poko menm gen 2 mwa li pran sèvis lan. Disparèt. Epi bank lan fè w kontinye peye l. Kounye a pa gen ankenn kouvèti. Pa gen pa gen ankenn biznis yon nèg ap fè nan peyi Dayiti la w ap jwenn kouvèti asirans pou li non. Paske yo deklinen. Paske yo pito konnen pa gen ankenn moun ki pral ba w kouvèti. Men li soti ke lè mwen mwen mwen t fon vire e nan zòn bò lakay mwen wi m t fon vire men bò lakay mwen pa tèlman gen sèvis dyesèl m just retire yon sim nat kòm fèk achte m just retire l mete l sou bwat la men manman m tap rele m pou m pote lisans lan pou li men se te mwen menm ki te pot lisans lan pou li. Mwen menm kòm tankou pitit li tou, konsa tou m te ka pran reskonsablite m antre e kote pou m pot lisans la pou li a. Men. Ki kote li te di nou li ye pou yo pote lisans la? Èske li te idantifye yon andwa? Li di li Fontamara. Li di li pot lisans la pou li Fontamara. Annapre lè manman m di m annapre lè l wè l kanpe twòp. Konya nan rele nan rele li vin jwenn li konya l di ba yon chofè lisans lan pote pou li pòtay konya manman m di konsa li pa konn okenn chofè li pa konn okenn chofè apresa l pale li pale konsa ansanm avè l apresa konya l di konya manman m pran reskonsablite l li moute pòtay. Lè l rive Botay, li rele l, rele l, rele l, pa ka jwenn li. Annapre, li vin jwenn li, li di, Cheri, cheri, mwen ann otaj, m p ap ka pale ansanm avè w. Annapre, apre kèlke zè konsa, e n ap pale ansanm avè ton bèlmè m, n ap pale avè ton bèlmè m. Ki li fè mal pas nan pale avèl li ki mal pas nan pale avèl nan pale avèl men travayè travayè sa ki ansanm avèk papam nan li bò lakay li li rete nap pale nap pale an apre e li rele nou li di travayè a vini travayè a relel li dil vini an apre nan e nan dimanch nan lendi male lakay travayè a li zouton 53. Lè m rive kot travayè a men lè m rive yo fè m antre m wè pwent li gen mak li bay tankou l kouche m wè mak sou li kounye a m di kounye a m di kolonn eksplike m byen sa k pase a nan. Ki jan de mak konsa w wè sou travayè a? Mwen tankou mak tankou mak mare nan nan men lavi sakòche m pa konnen si lè lap kouri si l sot tonbe si bagay annapre li esplike m kisa l di m m pral di w sa l di m nan annapre lè li esplike m li di a ti jèn nou manke e mwen manke e li e nou pran nan cho li fin li fin di li fin di pandan yo anndan an yo fin ba l kòb la nèg yo tèlman kontan Jan yo ba yo kòb la, nèg yo bay e tankou y achte byè ba yo, yo fin bwè byè. Nan apre lè yo fin bwè byè a, e lè yo fin bwè byè a, yo yo fin bwè byè a apre sa y ap chache kle machin, yo pa ka jwenn li. Lè yo pa ka jwenn kle machin nan, menm menm nèg e sa yo ki pran Te pran machin nan, yo ede papa m pouse machin nan mete bò senti m. E pandan yo mete l bò senti mwa la fè jan pa l pou pou l ta start li pou l ale. Kounya volan an te lòk li rele yon bòs, bòs sa delòk volan an just kòm li pa gen kle ou konnen depi gen machin nan pa gen kle, Dem fek depi kaoutchou a fon ti mouvman vou la ap lò kounye a e lèl fin dim sa aprè li vin dim tou ane parèt a manch yo di yo di deja dvo wi rele nou wi bon eske e eske tankou swèt pa sa ka vin pwoprietè e eske pwoprietè a bay lisans la m di a m bay m pap mache a lisans non paske m gentan konnen yon machin tap vin pran e pat nan lane lap vini kounye a aprè Nabe, Yo fè yo di anbe deja ap rele nou wi, nou pap ka ale non nap antre. Lè yo antre ansanm a papa m, sa e lè manman, apa map pale a manman m nan telefòn, li di yo antre e yo antre avè, yo antre avè l, yo mete l chita yon kote. Men men kote yo mete yo chita a tankou yo alèz yap pale, yap pale. Lè yo fin lè yo fin pale kounya yo di. Paten an di nèg yo di yo e nèg sa yo twò alèz la wi. Kounye a yo mete yo nan yon chanm. Lè yo fin mete yo nan yon chanm nan, yo yo mete yo nan chanm nan, yo mare, yo di Sa se travayè lan k ap ba nou ripòt sa, detay sa? Wi. Lè yo fin mete yo nan chanm nan, yo mare tankou yo mare tou le twa. De men yo mare, de pye yo mare. Apre li di m, Yo mare chofè a ansanm avèk tout papa m, li menm li mare apa. Annapre, lè l kòmanse fè nwa, yo kòmanse ba yo gwo kalòt. Li di yo kòmanse ba yo gwo kalòt. Yo kòmanse ba yo kout zam. Papa m papa m arive yon kote, li wè l pran twòp kou, li di, Mesye, m gen 6 pitit. Ede m non, sove m non. Sove m non. Kounye a l di, an ou menm ou bon. Li di, an ou gen 6 pitit. Ba l fout ou 6 katouch pou youn pou chak pitit. Apre sa, travayè a di m, chofè a di li gen 3 pitit. Li di, travayè a di li gen 3 pitit. Chofè a di l gen 3 pitit. Lè l fin di l gen 3 pitit la, li di, an ou gen youn nan nèg yo. L di, a ou menm ou bon ou gen 3 pitit. Nan ba w 3 bay. Kounye a, nan apre. Annapre, li di m konsa. Sa vle di ke se de moun k ap trip sou lanmò, k ap pran plezi sou lanmò moun yo? Wi. K ap esplike kòman yo pral touye yo? Wi. Annapre, yo di, Gou vin anba l pandan, men lapli t ap tonbe. Annapre, yo vin di, misye di m, Vin konnen ki va etidye l deja, ki voye m kouche a madanm mwen, a pitit mwen, deja vin li vin, vin mouye m la, li fè m vin mouye lapli. Ah m pral manje yo pou graten la bay nèg nèg a pa ka li fim pou m vin mouye lapli men m pral fè m pral pase a la sou la an apre lè lè misye di m fin di sa vin gon nèg ki di ebyen an tou lapli ap tonbe an tou fè yo la kounyè e misye di m misye di m gon nèg ki di men m kote m gen kouray pou m al leve mò m al jete nan lari lè l fin di sa apre vin gon nèg ki di ebyen bon gon ti chanm la. Nou gon ti chanm la poukisa poukisa nou nou pa tou ann fèl kounya an aprè an aprè yo mete yo apiye nan yon mi men papa m pa m tankou ou konnen li e pa me nèg la gon nan li ansyen marin kounya pa m tankou pa li gen te ton ti jan entèlijans li an aprè li di papa m pete kouran san pete pòt la l kouran san a tout chofè a. Pandan l pete pòt la l kouri a tout chofè a yo tire dèyè chofè an sèlman apa li pa konn si yo pran bal li pa konn si yo pa pran bal men annapre li di pandan l anndan konsa l wè nèg yo pa janm vini li pou l kouri tou pandan l al kouri pandan l kouri konsa li vin li soti nan yon koridò apre li sote yon tèt mi l tonbe nan yon koulwa l antre anndan yon kote li wè yon lepè li di lepè a konsa soti m bezwen soti se lepè. Soti m bezwen soti kounye a apre sa lè li di lepè a di bon m pa konnen kounye a l di kounye a l bay lepè a presyon tankou l di wa depi m tande vwa nèg yo la m ap peze kou m ap touye w tou menm m ap mouri ansanm avè w kounye a lepè a di bon pòt la se kounye a lè l soti nan pòt la l wè l soti menm kote a lè l wè l soti menm kote a li travèse yon lòt tèt mi ankò l tonbe nan yon rigòl yon dlo prale dlo a vin bay a kounye a dlo a vin mennen l li vin tonbe nan lari li di l vin tonbe nan lari a. Tankou nan lari vilaj la. Kounye a la liv, lè pandan l prale konsa, li jwenn avèk youn nan sòlda yo. Men e pa sòlda ki te kenbe l yo non. Li di l vin jwenn avè l. Apre sòlda a poze, li di o, sòlda a di, o, sa w konn mache prese konsa? Kounye a, lè sòlda a, kounye a l di a e de jak vre mache yon bagay deyò a pou li wi. Kounye a nèg a di anben, fè rapid non talè pral gen Babilòn k ap fè pakou deyò a. Kounya misye kounya li di nè a nè a tankou fè yon ti soutni ansanm avè l fè yon ti mete l pi ba lè pandan l pral travèse dlo k ap koule k ap koule nan lari a konsa men dlo a te a fòs li di pandan l ap travèse li vin nèg yo gèlè nè ba konnen si nèg yo te gentan kouri ba Li di apre sa li tout sèt sèt nèg yo parèt yo e chak nèg nèg yo gon yon nèg ki fon foul dèyèl pandan lap travèse dlo a li dil li kouri l sot tonbe nan dlo a l kouri l sot tonbe apre l travèse nan yon mi li vin di pandan li li fin ale li pa kache dan yon mi poul kouri li vin mande yon e m pa konn garaj ki anba a li dil antre ladan Li mande, li mande, bay konnen li, konnen mèt Makinen bay, mèt Makinen di, Bourik lè w vin antre m bay konnen, li te do tounen paske yo te gentan retire grad sou yo, li te do tounen, tra, mèt Makinen nan ba l. Tan moun fè yon istwa long vin kout, selon temwayaj travayè machin nan, e nou menm nou konstate ke gen mak sou kò li, Papa m selman pa vini. Chofè a vini, li di, chofè a di, chofè a di li lè pòtay li dòmi, men pou papa m fè, li di lè papa m te kouri a, papa m fè tou dwat, li menm pandan l ap travèse dlo bwat chèn nan, dlo a pran pye l, li t sot tonbe nan, nan, nan, nan, e, nan. Nan dlo a? Nan dlo a, dlo a mennen l ale, l ap atout l ap, tèt li ap koule nan dlo. Lap bwè dlo li di bwè dlo kounye a bon chans pou li li di bon chans pou li men men li vin tonbe nan yon branch bwa li kenbe branch bwa al fè fòs fòs li moute aprè l di l vin kwochte kò l nan yon ti kwen bagay apre sa apre sa l vin jwenn nèg yo kap re li wè nèg yo kap tankou li di wi nèg yo kap chache men apre sa li di nèg yo te tout 7 nèg yo te kouri dèyè papa m apre nèg yo ap retounen ap pale e annapre lè l fin di nèg yo ap pale. Apre sa, nèg yo, kote l te ye a, nèg yo fin pase. Lè nèg yo fin pase, lè nèg yo fin pase, li menm li di l fè yon ti lè tou jan apre sa l vin jwenn yon grenn nèg k ap pase men sa e moun k ap pase l di. Lè, lè annapre, lè l fin di sa, apre sa li, li kote l te ye a l soti, li soti, l ale. Kounye a lè l di l ale, lè l rive pòtay, just li fè, e pòtay li te konn travay tou, li te konn fè gèlè klèsin bagay sa yo. Lèl rive gen yon nèg ki bal yon vè m wèl li gen yon mayo ble sou li avèk yon pantalon nwa li di yon moun ki bali an aprè lè la m pa konnen se tankou e tranble lap tranble m pa konnen aprè sa li vin di m e jan travayè a te di m li pou yon sa an aprè li di m konsa chak moun te nan men yon moun li di lèl mande m ebyen kote mesye a si ou menm ou vini travay a men kot mesye a li di m ti bel moun wi. Li di a pou mesye a pa mouri sèl sil pa pran nan bal, sèl sil gen kondiswa yo tou men pa pran nan bal paske 7 nèg yo kouri dèyèl tou le 7 tap tire dèyèl. Kounya m di men mesye a li di jan li a mesye a mouri. M di kounya men kote nap jwenn kò a? Kounya lèn fè entèvansyon pou nou yo di yo tiyel yo jete kò a. Kounya n pa jwenn kò marim. Ok raple m non mari w se? Jolikerson men gon ti jwèt non li depi lontan. Jolikerson kisa se tout non an? Wi Joly Kerson Kerson ah ok ok Ti jwèt lan li men tout moun konn Ali Ti jwèt lan Ali Li disparèt Ki laj li gen menm? Li gen 42 ans Disparèt kite 6 pitit Se machin lan ki te manje Se machin lan ki lekòl Se machin lan tout yo pran machin lan Yo pran kòb la An total pou machin lan yo pran 83 mil dola pou machin lan machandiz lan pa ladann Yo pran 83 mil dola pou machin lan Yo pran machin lan Yo tiye mesye a misye sou li ankò. Diaspora yo m pa bliye nou non sou kè mwen e mwen gon panse spesyal pou nou paske dènyèman m kwè genyen yon dam yon zanmi mwen m pa oblije bay non li lap voye yon li voye yon voice ban mwen kote lap kriye paske se te antèman manman l li paka vini se sou zoom lap gade bagay la dur m santi doulè nou m santi pèn nou m santi nostalji nou men priye pou ke bagay la chanje. Yon jou nan ti peyi sa. Merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir ke vous appreciez le travail pi apre kes kon di a la prochèn.